Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon gadon takotak. Veritable tak o tak antre kòlèg 400 mawozo avèk RL prod tande byen e m gen anpil enfòmasyon men map kòmanse pa kòlèg paske jan n te di a son veritable tak o tak emisyon fèt jodi kòlèg reponn demen men ekoute kòlèg fòk ou byen konprann fòk ou byen analize paske nou menm nan RL prod se analize gade aprann konprann. Bon jan enfòmasyon. E kòlèg mete yon voice deyò yon voice de 4 minutes et plus pou kapab reponn sou yon dosye RL prod te touche pa rapò a 3 individu ki ont ete tuye Sur la route de Micho je kwa Kòlèg vini avèk yon voice pou di se pa vre RL prod ou manti kou chen Alò l pa di kou chen an non Men li di ke si se konsa w ap lage l sou entènèt la Moun yo p ap gade w ankò Kontinye jan ou te kòmanse a Mèsi kòlèg paske ou estime ke se pwofesyonèl ki sou RL prod Le fait de dire Kòmanse! Alò kontinye jan ou te kòmanse a. Donk aparaman ou wè ke nou trè ekilibrist nan travay nap fè. Men banm di w bagay kòlèg. Kòlèg vini li pote eksplikasyon epi l di RL Prod Baba ba w manti. Si w pran san w, paske gon bagay ki rele aryèpanse kòlèg. Lè. On moun gen dwa fè yon akizasyon, ou pa kouri demanti l. Ou just al analize sa l di a, ou tande l, ou retande l, epi lè sa ou sur de sa ki nan tèt ou a, se sa ou panse, epi lè sa ou kapab fè yon analiz, ou fè yon kòmantè, s'il vous faut menm ou kapab demanti sa l di a. Je disais 3 individus. Epi m poze kesyon pou m di eske se bandi moun sa yo ye. E nan menm emisyon an si w tande byen kòlèg w ap tande m te di ke gen youn nan yo se yon inosan daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen. M ap chache enfòmasyon sou 2 lòt yo pou m konnen èske se 2 pezible sitwayen oubyen se bandi. Ban m di w yon bagay kòlèg, mwen lè m ap fè emisyon m, kant yn enfòmasyon mè parvenu, sa mwen fè, si m ale a la sous, mwen konfime li, mwen nan posibilite pou m di afirmative. Men, si genyen yon ti dout sou li, sa fanatik yo konnen trè byen, la fraz se ke je mets ça au conditionnel. Eske nou konprann? Donk, se pou m di nou ke enfòmasyon sa m te bay li an, m te di ke gen 3 endividi ki tonbe, Men n ap chache konnen kiyès 2 lòt yo ye paske gen yon premye eleman enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di ke gen youn nan yo se yon viktim. M kontan! M kontan lè w reponn konsa paske ou pote limyè, ou bay presizyon men tou gen bagay k ap fèt nan baz la tou fòk ou di yo tou wi. A ba wi! Paske kant se lapolis ou anvi akize de egzaksyon men vo zegzaksyon. Yo pa dwe rete diskrèt an menm tan. Ann tande kòlèg. Bonjou bonswa lemond kòman nou ye pou moun kap tandem lan maten bonjou pou moun kap tandem lan aprè midi bonswa map fè nou konnen ke vòys sa mfè a mpa fèl pou lòt moun ke RL prod paske RL prod di yo tiye 3 bandi 3 endividi nan Nan micho. E nèg sa yo pa pa bandi e nèg sa yo pa fè pati de bandi e nèg sa yo pa konn chita ansanm avèk bandi. Nèg sa yo tiye bò baz Silimann nan e Elprod se nèg sa yo se lakay yo yo te ye se pandan ke yo te fè nèg Silimann yo te fè yon nèg rantre pandan yo fè nèg la rantre a konn a nèg la yo pral depoze nèg la konn a nèg la Lage kòl atèl sovel nan men nèg yo yale lal deyò a lal kontre avèk cha konnya pandanl kontre avèk cha fè cha rantre lan koridò a konnya pandan cha rantre lan pran triyèl deyò lari a epa anndan nèt non lan pran triyèl deyò lari a pandan cha rantre li fè tout moun kouche pandanl fè tout moun kouche misye menm misye te lan cha misye desann ansanm avèk polisye yo li fè polisye yo Al nan kay kote nèg yo, nèg yo epa anyen yo tap fè, nèg yo te kanpe, nèg la kanpe dèyè kloti li wè ke yo pran yon nèg an otaj lap gade sa kap fèt la men nèg la pat di ke mare misye, nèg la pat di ke met misye dèyè moto, nèg la pat di anyen nèg la pa gen rapò ansanm avèw, nèg la te gentan kanpe devan lakay li menm lap gade sa kap fèt la epa poutèt sa pou annik vin avèk nèg yo nan cha pou di nèg yo nèg sa yo tap gadew. Men pou sa sa yo tiye nèg yo wi. Deske nèg yo te kanpe dèyè kloti yo tap gade misye vini a nèg yo li di nèg sa yo tap gade reyaksyon ki tap fèt la. Tout moun ka kanpe ap gade yon reyaksyon kap fèt. Moun ki pè gen dwa deplase, moun ki pa pè gen dwa kanpe ap gade yon reyaksyon kap fèt, yon reyaksyon kap fèt nèg moun ki tout moun ka gade. Pou tèt sa nèg yo met tou le 3 nèg yo atè, yo kraze tèt yo a bal. E sa pi mal la gen yon nan nèg yo manman l te tou la. One. Sa, sa, sa e travay lapolis? Se pa travay lapolis, monchè. A la polis pa ka di sa epi pwoteje, sèvi. Anpi Ariel Pote ou menm ou pa menm konprann jan bagay la ye menm, ou pa menm chache konprann ki jan bagay la ye, One t lage l konsa. Yo lage l konsa pou moun reyaksyon an te pase devan l lan. Lè, lòske ou lage yon bagay sou nèt la, yo p ap kwè w. Sa fè yo pa t kwè w pase ou ap bay manti. One. menm m ta swete w kenpe jan w konn kenpe a men lè w bay manti an l pap bèl ayy gen anpil moun ki pap tande w gen anpil moun ki bagay la pase devan yo ki wè se manti w ap bay yo pral rale kò w sou ou e dezyèmman tou zam kwadèboukè pa ka bèbè paske pa gen okenn lidè leta peyi a ki vin fè yon chita pale avè nou menm jan y ap chita pale avèk lòt baz yo sa se de twazyèmman m ap mande pou tout moun kwadèboukè An jeneral, tande sa m ap di nou an, m ap fè nou konnen ke mwen menm Alamò 100 Jou pran dispozisyon avèk tout lòt chèf yo k nan Kwadèboukè a pou n fè ke nou konnen ke nou mèt dòmi pòt ouvè san kè sote, san pwoblèm. Paske nou pran dispozisyon la. pou n moutre lapolis ke yo pa ka bay pèp la sekirite, nou menm nou chwazi bay pèp nou an sekirite nou menm. Pèp zòn nou an nou chwazi ba l sekirite nou menm. Paske katriyèm bagay lapolis ap fè la, se pran. machin malpas pase yo pou kòb. Yo te konn pase yo pou kòb, yo pran kòb la anba lè yo rive avèk machin yo. A lèd yo konnen n ap pran machin nan men yo, yo pa fè ni de ni twa, yo pran kòb la depi nan, depi grantye nan men moun yo. Anndan dwàn grantye a, yo fè yon moun al ranmase kòb la pou yo pote ba yo. Trelè, dimil dola, gwo bwat yo, senmil dola, mwayèn bwat yo, demil dola. Tiyas yo mil dola se konsa nèg yo pase machin yo lan moman la konnya se konsa yo pase l e pou kòb yo pase l imajine w yo la pou pwoteje e sèvi yo pa ka pase machin yo pou kòb moun yo tèlman enbesil lè yon nèg yo ap pase machin pou kòb konsa pito nou kontakte a mò a nou konnen gon w moun kap ranmase kòb la pote bay pou mò a chak lè nap pase oubyen se chak kenzèn nap bay li nou bay li. Regilyèman nou bay li kounye a nou konnen nou pase dous, nou pase libe libe bouda ouvè san kè sote san pwoblèm. Konprann? Ben se sèl sa m te bezwen fè nou konnen e m pap di plis non. Pase bòn jounen. Kenbe la kòlèg, toujou tande RL prod, lè m ba yon enfòmasyon kounye a wap pran tan w, wap pran san w pou tande l byen e si pou fè yon lòt kòmantè pou demanti, w ap kapab pote yon demanti fòmèl. Men ban m di w yon bagay byen, nan domèn enfòmasyon, petèt ke w ka pa konnen sa, lè yon enfòmasyon li sòti alasous, avan ke li vin jwenn oditè w lan, alò an n di byen jounalis lan, li pase anpil kote, se sa k fè jounalis la gen yon pakèt jimnastik pou l fè avan li pran lapawòl sou enfòmasyon an. Jan enfòmasyon an konn sòti alasous, li konn vin jwenn ou, se yon lòt enfòmasyon. Ou menm ou oblije pase pa menm kanal kominikasyon sa yo pou fè yon rivès epi pou kapab rive jwenn bon enfòmasyon. Anpil jimnastik. Donk lè w wè yon nèg li moute entènèt la, gen nèg ki ka petèt antre nan lojik woy woy. Men nou menm, ekoute, on nè pa la pou le bòz. Ok? Nou pa la pou bòz. Si gon bagay ki vini, de twa moun mouri nou oblije di l. E nou menm nou la n toujou ap preche lapè. Donk. M pa konnen kòlèg. Si w vle, m gen bagay nan lespri m. Ou menm ou gen bagay nan lespri w tou. An nou fon fas. An nou fon fas. M ap poze w kesyon, w ap reponn. Dèfwa sa ka rive tou ou ka anvi poze m kesyon. Men, nou ta byen renmen fon w pale. Paske ou pa konnen sa k ka rive. Petèt m te kab preche w nan entèvyou sa epi se prèch mwen an ki pase. Epi sa w tande a la, jan w sot di li a. Moun yo kapab dòmi jan yo vle nan Kwadèboukè. Antouka n ap tounen toutalè sou kesyon 400 mawozo a paske lanmò m fini pa konprann ke se yon pakèt timoun ki dèyè w. Ou konprann? Se ti bebe donk sa ta vle di ke gen yon sòt de dezoryantasyon nan baz la. Men ekoute mesye, timoun yo se avni peyi a. Lè nou pran yo, nou itilize yo konsa, Yo fini. Yo fini. Se granmoun yo k ap toujou jere yon seri de bagay. Paske lè yon timoun konsa k ta pou sou ban lekòl, epi se yon gwo bra zam ki nan men l, li vin yon pire kriminèl, se dur. Dèfwa wout nou pran an, timoun yo pa ta dwe pran yo. Paske lanmò, di m sa w vle, ou pa t ap janm swete pitit ou kenbe zam. Ou ta renmen pitit ou vin yon pezibl sitwayen, pou lap viv alèz nan sosyete a. Map gade yon video gon moun ki dim se ba Delma m di se pa vre. M plis kwè se nan blòk ke petèt Tòsèl paske fò n di ke nan dènye moman sa yo lapolis gen yon fiksasyon nan Tòsèl. Gon polisye gon yon moun kap kouri devan l men moun nan gentan pran yon bal li ap bwatiye. M ta kapab di se yon timoun yon ti jèn epi pandan lap bwatiye lap pran bal. Aprè 2 bal li tonbe epi polisye a mache sou li, li bang bang bang bang li fin acheve l. Videyo sa m ta kapab di se yon videyo ki trè trè trè viral sou rezo sosyo. M gade videyo a m di waw gade sa k ap pase ti jèn yo sa vle di an kèlke sòt. Yo itilize yo mal. E m pa ta swete ke se konsa pou y ap itilize ti jèn yo nan peyi an. Eske nou konprann? Gade kòman ti jèn ap tonbe. E videyo sa a franchman waw. Li kriyèl anpil. Wap gade se yon videyo de 11 segond. Men ni. Ti jèn nan avèk yon chòt wouj sou li l ap bwatiye epi baw baw misye tonbe. Epi polisye a mache sou li an kagoule, baw baw baw baw baw baw, li fin acheve l epi dèyè genyen plizyè ki tonbe. Se trist, se trist. Jiska prezan, m pa ka mete ankenn idantite sou yo. Eske se bandi, eske se eklerè, eske se moun ki pezib. Men de tout manyè, si se bandi k ap itilize moun sa yo, fon kanpe. Si nap batay, batay a la polis. Itilize tèt nou kòm eklerè pou la polis. Eske nou konprann? E la polis ou menm tou, si wap kanpe goumen, kanpe goumen, jan w konprann ou ka kanpe goumen an. Men evite inosan yo paske ou wè moun sa yo, gen anpil moun ki nan zòn bandi, yo nan sitiyasyon difisil, bandi ap fè egzaksyon sou yo epi. Lè lapolis vini lapolis ap voye bal sa w tande a la a anpil nan yo ka pran bal tou. Se konsèy sa a mwen menm mwen vle pote. E bagay la tèlman grav pou Vitelòm, Vitelòm plenyen. Ann tande l. Batay la pa fasil se vre, men m pral frape pye m atè. E m pwomèt nou sa. Nap rantre nan yon gè sivil kanmenm. Kanmenm, kanmenm, kanmenm. Paske jan nèg yo ap jwe a la, yo rann polisye ki se vrè polisye a sible. Polisye ki kite kay li pou l vin fè travay leta, travay popilasyon an, li sible. Parapò de gang. Chèf de gang nan lapolis yo mete yo. Jodi a yo pran pòz ke yo se sèl wa. Men epoutan, gen 3 wa. E yo pral konnen pami 3 wa yo ki yès ke yo e. Men nou menm nou konnen, nou pa konn pè, nou pap janm pè. Jèn gangan. Chen pren. A la guerre comme à la guerre, nou prale jusko bou. M pwomèt nou sa. Nou pa p pèdi batay la. Malgre n tande koulèv la ap bat kò l. Se pou menm rezon sa a. N ap mande tout minis, tout direktè jeneral ki gen diyite, ki gen onètete pou yo retire kò yo nan gouvènman malatchong sa, nan gouvènman san pidè, san karaktè sa, nan gouvènman odas sa, nan gouvènman nan ranyon sa, pou yo retire pye yo ladan l. Paske lè bato a koule pou yo tout pa neye ansanm. Lè bato a koule pou pa gen rèl kay makorèl. Paske nou gen plas nou nan sosyete a. Nou ka reponn a la nasyon. Nou ka reprezante popilasyon an a tou moman. Pa kite anbisyon, foli mete nou nan pozisyon demen pou nou pa ka reponn. Si se pa pwoblèm ensekirite sa a, yo pral egzije gouvènman fòk li fè eleksyon. Depi l fè eleksyon, tan pou l fè sou pouvwa l pap ka fè l. Jan pouvwa bèl, jan pouvwa dous Se sa k fè n wè tout sa n ap wè la yo. An nou klè ak konsyans nou. Chak jou y ap rele, Dwàn, dwàn, dwàn, dwàn. Zam ap antre, bal rantre. Konbyen fwontyè nou wè k bloke? Konbyen fwontyè nou wè t angaje? Konbyen fwontyè nou wè sekirite yo ranfòse? Konbyen direktè dwàn nou tande k mare? Ayayay! An nou gad yon bagay ki trè bèl nan yon peyi. Pakè ap kase. Konbyen fwa nou wè gouvènman an adrese l pou l di yon mo nan sa k ap pase a? E nou menm ki pou pa konprann? Mezanmi! Antouka, sèl sa n konnen, jodi pa demen, gen pou gen yon bagay ki pou pase. Manman pitit ap mare vant. E jou sa, n ap sòti, n ap libere nou anba kolon blan sa yo. anba espyonaj sa yo, anba malvesite sa a, n ap retire tèt nou e n ap sòti libere, lib e libè. N ap tounen nan demokrasi ke n dwe tounen an. N ap tounen nan demokrasi ke n dwe. Nou wè jodi a, nou pa gen yon gouvènman ki pou adrese l a lanasyon. Nou pa gen yon CSPN ki pou pwoteje e sèvi l. Chak jou, elèv lekòl pa epanye, malere, malerèz, ti machann pa epanye. Kwadèboukè ret lakay nou. Piga n kite entimidasyon fè nou kouri kite zòn nou. Dèyè kote n pral jwenn kòb pou n al afème. Nou pa ka al chita nan pye moun, pa gon kote k pi bon pase zòn pa nou an. M konnen moman yo difisil se vre, presyon yo di pou nou se vre. Men rete konfyan. Pa lontan, n ap soti nan sa nou. N ap tounen toutalè sou dosye ougan yo. Ougan yo kòmanse plenyen. Pase bandi yo kòmanse ba yo bon bal cho. Wi paske ou moutre makak voye wòch. Petèt premye moun pou l kase a se ou menm. E lakay nou nèg y al met pwen. Bon gen nèg lè y al met pwen ka ougan an. Ougan nik fin ba yo pwen epi yo tou fizye l epi pwen sa ret pou yo nèt. Donk se konsa. Donk n ap tounen toutalè pou. Yon dosye toutafè spesyal nan dosye sila paske bagay yo anpil nan men nou e tanzantan nap monte poun kapab pote yon nouvèl videyo ba ou. Mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.